Map salye la press an jeneral, map salye tout konbatan fanm ak gason depi apre 5 out nou te mande nou te lanse mobilizasyon. nan kat kwen peyi a, lè nou vin gade kòman popilasyon an nan Grandans, nan Okay, nan Miragwàn, nan Tigwav, yon pati nan lwès la, Gonayiv, andeyò divèsyon k t ap pase Okap Ayisyen an, ebyen nou di ayibobo pou popilasyon an. Batay la fèt pou l kontinye. De fèt, batay la ap kontinye. Gen yon manèv k ap fèt la. Manèv la, se yon manèv pou kase. senti mobilizasyon an m ap di erezman moun Jakmèl, moun Tigwav yo, moun Okay yo, moun Miragwàn yo konprann estrateji a, konprann manèv la. Lè nèg yo pran pòz, yo di dola desann, se pa vre. Se paske yo konnen lekòl pral louvri, dyaspora pral voye anpil dola, yo kase kou dola a pou yo kapab ranmase dola k ap rantre a. Men aprè dola ap tounen pi wo ke kote l te ye deja. M vle nou trè entèlijan. Gen nèg ki lanse mo dòd, gen nèg ki rantre nan mouvman an pou fè divèsyon. Epi, yon lòt kote, yo mete lòt chen lòt kote pou jape moun k ap goumen tout bon. Egzanp, Nou menm, tankou nou di, se avèk achiv nou pale. Nou raple nou, sou prezidan Jovenel Moïse, dola a te 72 goud bon dola. Lè sa a, ansyen senatè Moïse Jean Charles te òganize plizyè miting, plizyè sitting. devan bank santral pou te mande non sèlman pou desann dola a, men tou l t ap vini avèk yon bigoud pou l te kapab montre Jovenel se li menm ki sansib pou peyi a, se li menm ki lidè a e se li k desann dola a. Lè sa a, tout moun pran pòz yo vwayaje, yo al konsète pou yo vini a bigoud. Enbyen, enn an plita, Moïse Jean Charles enstale gouvènman l. Moïse Jean Charles ap fè mawonaj pou l pa bay ti mesye branch 47 ki goumen avè l yo anpil nan pòs pòs nan ministè enteryè ebyen li di l pa gen pèsòn moun li pa gen gouvènman epi l ap manifeste. Mwen menm Moïse se vwazen m nan Bèlvil. Alavèy Moïse pral fè manifestasyon Okap, Ariel Henry te kay Moïse. Moun ki kwit manje, ki voye manje nan sèvis chak jou, machin enteryè, al pran pou pote bay mis Ketel ki se minis enteryè a, se madan Moyiz Janchal. Alòske Moyiz Janchal pa an mezi pou l asime ke ou mete yon minis, ou mete yon minis. Se pa premye fwa Moyiz fè sa. Moise mete minis Bernadel kòm minis enteryè. Pa gen pèsonn nan peyi a ki konnen minis Bernadel se te minis Moise Jean Charles. Mwen tande Moise Jean Charles lage yon ti malere, m tèlman gen respè pou nèg ki nan rezo sosyo pa rapò a jan nou kenbe lit la, pa rapò a jan nou sipòte m, jan nou ede m. Men pèmèt mwen pou m ouvè yon ti parantèz sou Morven. Marven ou Maven? Swa Maven alyas Marven, Maven. Li tout. Mwen menm mwen di rezo sosyo mèsi. Mwen di sa k fè m di mèsi paske rezo sosyo pèmèt nou sove ka sa a. Paske Marven ki Marven se te yon ka. Se te yon ka kòman Marven se te yon ka. L al eseye tante pran chans li nan lapolis, lè l rive gon satan k antre sou li l al vòlè telefòn. Yo mete Marvens deyò. Sa vle di si pat gen rezo sosyo nou tap jwenn Marvens oubyen Morvens k ap travay pou Moïse Jean Charles devan katredral ap vòlè telefòn. Li pa t ap fè lòt bagay. Ou t ap jwenn li devan katredral ap vòlè telefòn. Vwala ke kounya a, Moïse pa wè ki moun pou l itilize pou fè l ap atake moun k ap goumen. Se Marvens. M ap di Marvens, mwen menm se jenou m mete atè pou m di Bondye mèsi pou ou. Paske Bondye pèmèt gras a rezo sosyo ou jwenn yon bagay w ap fè, ou pa devan katredal ap vòlè telefòn. Sa vle di, ou pa nan nivo ni dimansyon pou map reponn ou. Ou pa bezwen kontinye fèl m pap reponn ou ankò. Paske mwen lèm pale de Moïse Jean Charles, mwen di 1, m pral vin li la a kòm achiv. Moïse, sou Jovenel Moïse. Men sa Moïse te di. Meeting Moïse Jean Charles fè nan Nò a, se yon meeting elektoral. Manifestasyon de pwotestasyon pa fèt avè stang. Moïse kite Pòtoprens avèk 30 bis pou l rantre Okap. A 17 mil dola. Li pran Moïse Jean Charles. 15 milyon de goud. Non, non, nou poko, nou pa konn konbyen kòb. M pa janm voye moute. Moïse Jean Charles soti a 13 milyon de goud Minis Enteryè. Ministè travo piblik bay Moïse Jean Charles 12 milyon de goud. E m met yo an defi pou yo demanti m. Kòman Moïse pral fè manifestasyon kont yon gouvènman epi se gouvènman ki ba l lajan pou l al fè manifestasyon kont li menm? Dayè, yo konnen n te gen moun ki travay nan ministè travo piblik. Nou gen moun anndan travo piblik. Nou gen moun anndan peyi a. Lè Moïse tap atake sou Jovenel Moïse kont dola ameriken, li atake Moïse, li atake Jovenel Moïse. Li di Jovenel Moïse san wont, li di Jovenel Moïse reny ou rive, li di Moïse, alòske gad diskou l pa rapò avèk Ariel Henry. Lè Jovenel Moïse gen 3 mwa sou pouvwa a, Moïse Jean Charles konstate Jovenel Moïse fè 17 fot. Ariel Henry pral gen 1 an pral gen 1 an 2 mwa menm Moïse la poko janm konstate Ariel Henry fè menm yon fot vwa pou l ta fè 17 fot se la se koyerans sa ke n ap chèche nan diskou Moïse li atake Jovenel Moïse alòske nan diskou l Pa gen aba eeeee li fè tout sal kapab poul jere aba ariel la poul pa atake ariel nan diskoul aloske pou moise te kite devan bank santral e sil kwèm manti al enfòme se peye yo te peye moise janchal poul te kase manifestasyon devan bank santral la epa lik te kitel de depandabman volontel son kòb yo te bay pou sa em mete moise an defi poul demantim epi lèsa map di men kiyès Paske Moïse konnen mwen menm pa janm atake moun san m pa gen prèv. Moïse ap joure Jovenel Moïse lajounen, lè SDP ale pou asasinen Moïse pou lage l sou kont Jovenel Moïse, se machin ofisyèl Jovenel Moïse k al pran Moïse Jean Charles pou yo pa touye l. Mande Moïse, M gen foto? M gen foto, m gen imaj. Moun rapò relasyon m, moun ki pote lajan, ki pran lajan nan men Jovenel Moïse pou Moïse Jean Charles, li rele Adwen Zephirin, le vice president Jovenel Moïse. Ok? M pa di yo. Moun ki pote lajan, ki pran lajan pou Moïse Jean Charles. Nan men Jovenel Moïse se Adwen Zephirin ki pote lajan Okap nan chak aktivite pou kase mouvman. Ok. Jodi a, Fòs Gran Nò te anonse yon mobilizasyon paske Moïse tèlman gen yon kapasite se memenntòm nan li gade. Li gentan santi sak pral vini epi l di mesye yo ba l pran devan paske depi li pran devan l ap anpeche nou menm desann. E nan yon peyi osi pòv, yon nonm ki gen 25 milyon de goud nan men w nan vil Okap, li ka mete yon milyon, de milyon moun deyò si l gen posiblite, si gen espas, si gen moun. Se moun ki, fòk se moun ki pa genyen. Men nou menm n ap di Moyiz, si l konnen yon kote Rosemon Jean abitye pran yon goud oubyen gon kopi chèk mete l deyò. Paske m chita avèk moun kay Moïse, m chita avèk militan Moïse nan Milo, m chita avèk men mwen Moïse ou konn rapò w avèk ti blan paske l di l pa pè w. Ok, li di l pa pè w. Mentnan son fason pou nou di. Demach Moïse Jean Charles la, nou menm nou pa gen enterè pou nou ta wè n ap goumen avèk Moïse. Sepandan, Moïse rantre nan sèk pou l anpeche nou abouti a sa nou genyen kòm objektif lan. Objektif nou, se rive debarase peyi a pa tou lè mwayen. de Ariel Henry. Poukisa n vle debarase peyi a de Ariel Henry? Nou menm ki jounalis, m ap esplike nou, kèlkanswa rèl, kèlkanswa soufrans ou genyen, ou pran yon chirijen, ou mèt ap kriye, Li pap santi l paske se domèn li. Lè moun mouri devan Ariel Henry, se blag li ye. Li dòmi a mò a, li fè set ap etidye l, ap pran fòmasyon, ap fè, li fè spesyalizasyon an chirijyen. Sa vle di, ou wè ou menm sa ap vole sou ou, sa ap vole sou Ariel epi wap wè l ap manje kòm si de ryen netè. Se sa l aprann. Wap soufri, ou di non gen doulè, li menm lap fwemen l anndan ou. Sa pa di l anyen paske se sa l fè. Sa vle di soufrans nou gen la a pap janm rive touche, sansibilize, konsyantize Mesye Ariel Henry. E sa ki grav la, Mesye Ariel Henry antoure de yon ansanm dasasen. Ansasen li antoure a, plis Ariel li menm se yon prezime ansasen, men an deyò de prezime ansasen, Li menm li gen des ansasen k antoure l. Ansasen k antoure l yo, 1, E nou ka demanti m. Depi yo arete yon moun, yo jije l pou dwòg. Depi yo arete yon moun pou dwòg, yo jije l, yo kondane l, se te kriminèl. Kriminèl sa pèdi tout dwa sivil e politik. Gade, depi yo arete w, yo jije w pou dwòg, kondane, Si se akize yo akize w ou panko jije, ou son prezime inosan. Men si w jije ou kondane, ou son kriminèl. Ò depi ou kriminèl, ou pèdi tout dwa sivil e politik. Kòman Ariel Henry fè mete Berto Dorce ki jije pou dwòg kòm kriminèl minis de la jistis? Alòske l pèdi tout dwa sivil e politik dèke w jije pou dwòg. Sof si dwòg pa krim ankò. Sa se youn. Ou pran Nenel Cassy aktyèlman k ap mitonnen ki pran pòz k ap denonse. Se pa vre. Nenel Cassy aktyèlman ap mitonnen yon plan pou yo asasine m nan tèt nan yon manifestasyon ke m denonse. Ke m konnen epi m ap di Nenel mwen pase nan sal razwa m pa blese pa moso boutèy k ap blese m. An se sans, Ariel Henry, moun yo te konn ap voye moun te di yo pa konnen, rapò dcpj di wi yo te pale nan telefòn. Non, jodi a, tout endis, tout prèv etabli, Ariel Henry gen yon anpliyasyon nan men l ke Félix Badio pran anndan kay Jovenel Moïse pou t ba li. Jiskaske l pwouve lekontrè. Se yon dokiman Badio t ap chèche kòman sa se k t antre kay Jovenel. Ò, dokiman sa se avè l Ariel Henry al nan biwo OEA, li pale avèk reprezantan OEA an Ayiti. Epi reprezantan OEA pral reyini le Core Group, le Core Group pral konstate anpliyasyon ki fè Ariel Henry premye minis, epi li pral di Ti Claude rale kòw paske se Ariel Henry ki gen anpliyasyon nan menl. Anpliyasyon nan revoke, anpliyasyon k ranplasew la se sak nan men Ariel la. Men kòman le Core Group pral fè soti kominike, pral fè soti twit plase Ariel Henry kòm premye minis. Sa vle di jodi a peyi ap dirije pa dè zansasen notwa epi nou menm nou di kòm sitwayen fanm ak gason k ap goumen pou yon eta de dwa n ap fè tout sa n kapab pou n debarase peyi a de yon ansasen, de yon federasyon ansasen. E se poutèt sa n ap di a tout moun nan Nip Ekip Frantz Elbé kraze yon manifestasyon nan Nip avèk kout zam, kout bal pou anpeche manifestasyon fèt nan Nip. Poutan, tout moun konnen dènye pòs Frantz Elbé te okipe se te Miragwàn. Li kraze manifestasyon, yo anpeche manifestasyon fèt. Nou menm nou di, Met lajan deyò. Met entimidasyon deyò. Nou vle fè bagay la avèk Ariel de fason sivilize. Ou te di yo pap met moun deyò, popilasyon an mande ou pou demisyone. Pou, bon, pa demisyone pou rale kò ou. Paske mesye Ariel pa gen ni kalite, ni manda, ni misyon nan tèt primati a. Pou pèmèt ke lòt moun ki responsab pran peyi a an chaj, nou mande w pou demisyone. Kesyon itilize lapolis pou mase fè reprezay, pou entimide moun, pou fè moun pè, pou atake moun avèk kesyon gaz akrimojèn, sa p ap bay rezilta Mesye Ariel. Sa p ap bay rezilta Mesye sdp yo. Sa k ap bay rezilta a, se amyableman nou kite Mesye Ariel Ki manifeste yon sètèn volonte pou ta kite, epi nou menm nap fè presyon sou li pou kite pouvwa a. An se sans, nou di 7 septanm, se jou pa nou, se jou yo asasine Jovenel Moïse, se jou pou nou desann sou beton an. 7 septanm, manifestasyon pasifik. Tout fanm, tout gason ki kwè nan yon lòt Ayiti, ki kwè ke yo te twonpe ou nan sa yo t ap di ou, ki kwè nèg yo te di ou apre depa Jovenel Moïse, yo menm Jovenel pa ka fè, men yo menm yo ka fè, ki kwè yo te di ou apre 7 jou depi Jovenel ale pral gen sekirite, kidnaping pral fini, ke w kòmanse dekouvri Ke se manti yo tap baw. Ou menm mwen te diw. Yap fèw kraze boutèy la. Men ranmase zenglen an se youn. Moun ki pral blese nan zenglen an se ou. Ou menm ki kòmanse blese nan zenglen boutèy Ariel Henry mete avèk sdp akolit li yo kraze ya. Enben nou envitew yon lòt fwa ankò. Kontinye ak mobilizasyon an. Kontinye ak konba a. Epi randevou nou kase 7 septanm, dizè nan maten, anba limyè lalin, pou nou kapab kontinye ak flanbo mobilizasyon an, paske nou kwè, nou sèten, ou pa kapab ankò. Se pa menm dirijan, se pa nèg kap ki di w, kap manifeste yo di w, si Jovenel pa ale, y ap mouri. Nou menm. Nou pa viv de pouvwa, men nou ta renmen stabilite. Nou ta renmen lapè ak trankilite tounen nan peyi a, e se poutèt sa ankò nou vin envite w 7 septanm nan yon kokennchenn manifestasyon pou nou kontinye mande 1 Dep Ariel Henry 2 Yon gouvènman pou òganize referandòm, eleksyon, pou pèmèt peyi a pran wout demokratik li 3 Konba kont ensekirite a pou ke leta kapab rapatriye sekirite l, strikti sekirite yo, pou sekirite kapab etabli anndan peyi a. Tout manèv k ap fèt la yo se blag li ye. Gen moun la ka met lòd anndan peyi a. Gen moun ki ta renmen met lòd anndan peyi a. Men nèg yo refize enstans ki pou met lòd anndan peyi a, mete lòd nan peyi a, paske yo kwè depi gen lòd, gen stabilite, enben pral gen eleksyon, ò yo konnen yo p ap janm ka gen eleksyon. E m sèmante yo p ap janm ka gen eleksyon, ebyen poutèt sa nou mande pèp ayisyen an desann pou nou kontinye manifeste. Lwès, montre nou se pa nou k zonbi, montre ke nou konprann tou, menm jan a Okay, menm jan a Okap, menm jan a Jakmèl, menm jan a Tigwav, menm jan a Miragwàn. Pote, ann leve kanpe pou n pote sipò bay moun sa yo k ap viktim nan manifestasyon pou lapè ak sekirite anndan peyi a.